Bonjou, bonswa tout moun kap gade video sa. Si premye fwa w pase chanèl sa make sure ke w abone epi aktive klòch notifikasyon an pou w pa rate youn nan video ki nap lage yo. Jodi a la m fè ti video sa pou m ka pale nou kòman sa ye anndan penitansye nasyonal. Anndan penitansye nasyonal gen plis pase 20 ka sispèk. E gen plizyè lòt moun ki gentan atrape maladi a, plizyè ka konfime. Pami yo n ap jwenn Clifford Brandt, ke Clifford Brandt nou tout konnen ki ki te nan prizon pou yon dosye kidnaping. Ebyen, Clifford Brandt arive atrape maladi a e pou moman an la li trè mal, trè grav. E gentan gen yon moun ki mouri nan maladi a ki se André Jacques Baudelaire ki pèdi lavi l nan yon kondisyon terib kote li te gentan ap pran swen, li te li te nan yon aparèy ki pèmèt li, ki ap ede l respire, ou konnen lè w gen maladi sa ou pa ka respire twò byen, ebyen y arive pran kouran an e se sa ki koz lamò André Jacques Baudelaire. E menm mesye sa ki gen tan mouri nan covid 19 la, yo fè konnen ke Clifford Brandt te nan menm selil avè l. Moun sa yo te nan menm selil. Anthony Dimon, yon ansyen depite ki te nan menm selil avèk mesye sa yo, ki komanse, sentom maladi a komanse devlope sou li. Mezanmi bagay la komanse grav, map mande nou pran tout prekosyon yo. Bye bye randevou a se pou yon lòt video kote nou pral ba ou yon lòt enfòmasyon ki pi enteresan.